pral pataje avw aswè a tout sam pral diw yo la se la mwen pran yo nan men lidè sa yo m pran yo lidè Roland m pran lidè nan men lidè Ewòn nan men lidè Florans lèm lidè Niki ap bay plan lidè Bazil se nan men tout moun sa yo m pral pataje avw sa m pral pataje avw la se nan men tout moun sa yo ke men mwen pran yo Atomy li menm se yon konpayi si yon moun ou vini ou gon yon moun ki envite w nan biznis la pou la premyè fwa jodi an m kapab diw M pa ap di w lucky nan, paske menm m ta viv avèk lòt, m toujou di tout sa k rive nan vi m toujou konsidere l pi byen, m konsidere l kòm yon benediksyon. Ou se yon moun ki beni, paske yon moun fè w opòtinite, moun nan ba w opòtinite pou w patisipe, pou w chwazi, oubyen pou w tande plan biznis lan aswè a, se yon benediksyon ke l ye. Paske sa ke nou pral pale w la, gen de bagay ke w pako janm tande ditou, se pou la premyè fwa ke w pral tande yo, li enpòtan, ou menm pou mete anpil fokis, si w gen timoun ki bò kote w, ou ka di timoun nan fè yon ti chita pou yon ti moman pase e bèl di m gen bagay ke m poko janm tande m bezwen al tande kisa yo ye. De menm tou si w gen telefòn ou ki limen bò kote w met telefòn nan sou mute epi pou w ka pou w pa distrè paske lè w distrè gen bagay ke nan gen a di ou gen a tande l aprè men ou gen a te vrèman ou te nan zòn ou ou t ap tande bagay yo trè byen epi sa k vin pase epi ou pèdi fil la. Men mwen kapab di sa, map fè yon ti entwodiksyon byen rapid pou m kapab di nou kijan Atome Learning li fonksyone. Atome li menm se yon konpayi, map pale yon moun, si yon moun ou di m konsa ke ou bezwen chanje lavi ou, ou bezwen bay lavi ou yon lòt direksyon de manyè finansyè, si ou vin la aswè a ou fè, ou fè pi bon chwa a. Paske Atome li menm se yon konpayi m kapab di ou, Se non sa rele Atomian son konpayi m kapab di ki yon konpayi ekstra ekstra òdinè li pa yon sèl ekstra sèlman konpayi sa son konpayi m kapab di son ènyèm òdinè ke l ye paske lè w pran yon konpayi te kòm Atomi yon konpayi m kapab di w sa konpayi sa m pral pale la se yon konpayi ki pa gen dèt w ap gade yon konpayi m di w konsa ki de plan de konpansasyon konpayi sa gen si yon moun ou di m ou gen yon lòt biznis ou konnen deyò oubyen ou nan yon biznis ki deyò a ki ba w yon plan konpansasyon ki pi bon ke plan Atomi an fè m konnen epi map baw nimewo kontak mwen epi mwen menm m ka al enskri ladanl pase menm se opòtinite map chache pase Atomy menm opòtinite Atomy bay la m pa wè lòt konpayi si gon lòt konpayi ki pral bal li m gen lèl li poko vini oubyen m poko rankontre avèl m pap janm di pa genyen men m gen dwa poko jwenn avèl sa ka rive pase ou pa konn tout bagay ou pa konn sa kap pase deyò vin jwenn kounya la fason ke moun fè kòb nan mond lan kèm fèm mal pou moun ki adikte avèk travay yo sa pa m pa janm di w ki travay pa bon, mwen menm k ap pale avè w la la m se yon moun ki travay anpil, m se yon moun ki nan travay la 70 zèdtè pa semèn, sa vle di m se yon moun wè lè se pou bay lè pou travay, m travay anpil, m se yon moun ki pase anpil lè nan travay mwen, ok, men lè m vin rete m gade m vin rankontre lè moun te vin prezante m Atomy epi m ap gade kòman Atomy di kòman pou moun fè kòb aprè sa m ap gade sa k ap pase jan mond lan prale aprè covid kòman moun fè lajan m fini vay make m di bon atomy se best route se wout sa menm m ap pran pou m kapab chanje pou m kapab chanje fason de vi m pou m kapab gen libète ke m va lè m ap pale libète m ap pale libète finansyè e pa libète tan kòm la yo lage w nan lari a bon ou te nan prizon la lè m pale libète finansyè ki son bagay tout moun ou wè k ap kouri nan lari a se sa y ap chèche Kòman ke moun an ka santi vrèman li di ke kòb pa yon pwoblèm pou li? Ke sa l bezwen pou l regle? Non sèlman ak, m pa pale w de kòb sèlman, m ap pale w yon biznis kap byen konsa tou, non sèlman pa pou kòb sèlman. Alò, Unmute tèt ou Ebel tanpri. Sorry. Mute tout moun, unmute tèt ou frè m. Ok. Anfòm? Le gran? Yes, sou bon. Ok. Yeah, mwen ap pale te kòm nan pou m kapab di ou konsa, pou wè si jan ti ba sa, ou pa ka distrè, sa ka pote atansyon, ki te telefon sou mwen pou ka tande. Lè m ap pale ou mwen di ou konsa de libète finansyè, se kote ki ou menm ou di konsa ki bon, an tou ka, men ki sa m ap fè, sa m ap fè a, M konnen m ap fè l. Non sèlman m pap fè l pou mwen, men m ap fè l tou pou pitit mwen. M ap kite, si toutfwa ke m ta mouri, m pa bezwen kite moun nan, se nan, e nan kèt pou yo fè antèman m, oubyen m pa, oubyen pandan m ap viv kounye a la, m pa ka fonksyone. Atomy pa ba w kòb sèlman. Atomy li menm li gon fason l mete w pou w, pou w jwi kòb la. Paske gen yon seri de moun ki gen kòb, men menm kapab de sa tou, pou w, men tout sa w te bezwen se edikasyon w bezwen. Paske si w pa edike nan domèn nan, ou pap konprann li. Paske atomi pa just ap ba w kòb, men atomi a ap mande w, atomi kreye yon sistèm epi li ba w de pwodui pou rete an sante epi ou menm pou w ka jwi kòb sa a. Paske gen seri de moun yo gen kòb epi moun nan pa viv sante, moun nan pa se sa gen yon bann bagay moun nan pa konnen, moun nan gen nan pa konn ki pwodui pou l pran pou ede l. Lè moun nan di w, moun nan di w ake m gen blood clot, moun nan di w m gen tèt fè mal toutan. Ki pwodui ou pran? ki se premye pote yon parèl lèm li prezante ansanm avèk li, si yon moun ou dim konsa ke ou la aprè ou fin tande plan ou byen ou pa rele moun ki mete pote plan kòman m fè ebyen l ta palem de Ibrahim ke m ta renmen eseye l m pa konnen kisa m di w mwen menm Ibrahim nan li anndan m every day chak jou m pran Ibrahim mwen m pa janm ni m pa janm sote yon jou bon pase m ta sote yon jou m konn leve m menm ke m ta wè li mèt 11h59 m pran emory m nan. Pase m pa menm, li pa menm, m just pran l m monte kabann mwen m pran yon dlo m al dòmi. M dòmi kou yon ti bebe l pa deranje m ditou. Sa se pou m pale w ta de pwodui nou pral pale w ki sa ke yo menm yo ka fè. Non sèlman pou pwodui avèk kòb ke w kapab vin fè. Si ou menm ou pran biznis sa m pral pale w li li a oserye. Pase se pa yon biznis jwèt li ye. Lè m ap pale w de atomi, si w pa t konn ki sa k atomi aswè a m pral detaye m pral ba w an detay kijan atomi fonksyone, ki sa ke w menm ou pral fè pou fè siksè anndan atomi. Bon, san pli tade, nou konnen nou pral gen anpil kesyon, nou pap pèdi pèdi tan, nou pral derape avèk konpansasyon plan biznis lan. Map di nou sa, pou tout moun prepare w, rete chita, epi nou pral pale w kisa ki Atomia, kòman li menm li travay. Antouka, si nou, eskize m, men si nou wè m yon ti jan cho, m pa strese nou, se si se nè ke Atomia se yon lòt bagay. Depi w di m Atomi, m santi m gen yon chalè kap monte sou mwen. M pa gen oken pwoblèm, nap derape. Jan wè mwen te di nou an, kisa Atomia li ye men? Atomi se yon konpayi ki pran nesans li menm o Kore di Sid. Se la konpayi sa li menm li pran nesans li pou la premyè fwa. Si yon moun li menm ou pat konnen l. E pi lè w gade ou wè di w Atomy li menm CEO konpayi a ki se non mesye sa se yon mesye ekstraòdinè non li se Henry Park. Atomy li pran nesans li premye jwen 2009. Sa vle di Atomy kounya la premye jou l pral vin la pral fè konpayi sa li menm trèzan. depi ke konpayi sa egziste. Konpayi a genyen kòm moun an tèt li ki se yon pastè, ki se pastè epi CEO Hangil Park ki menm ki te pran desizyon sa. Kisa mesye Hangil Park li menm ki fèl pran desizyon sa? Gen de, se yon long istwa ke li men map oblije m pral sentetize l pou ou, m pral redwi li, m di efektivman kisa ki te pase. Misye se yon moun ki te gen yon pwoblèm kansè, Li te gen yon pwoblèm. Pwoblèm li genyen kote yo te di bon doktè di bon misye ou pa tap viv lontan pase kote misye tap travay la se yon konpayi kote yo te fè aparèy elektwonik. Sa vle di lè w di aparèy elektwonik dat min radyasyon se pa bagay ki blag. Sa vle di gen yon seri aparèy ou oblije met nan tèt ou, nan zye w, nan kò w pou kouvri pou pwoteje w kont lezè yo jan ke yo menm ya fose jan ke yap pase rapid pou evite de pwoblèm. Unfortunately, sa vle di malerezman, Siwo konpayi an, ki se Mistè Angil pa li pran kansè a. Kounya doktè di yo ba l konbyen tan pou l mouri, ba l sisi la. Epi misye men lòd nou se yon pastè li menm. L al kote epa pa l, li di papa bon men kisa yo di m men m pran kansè kounya yo di m konsa ke yo ba m konbyen tan pou m mouri, m pa gen anpil tan, m pral mouri sisi la. Misye di a kote Bondye di yo ka ok men kisa yo fè? Li di Bondye si w ban mwen lavi men kisa m pral fè m pral vin avèk yon pwodui e pwodui sa a li pral kreye yon diferans e pwodui sa a pral travèse anpil, pwodui sa a pral fè mèvèy nan mond lan e se konsa Bondye te bay l vizyon epi li vin avèk premye pwodui konpayi an ki se amo ki se rele Imoyim nan. Imoyim nan li menm tou se yon pwodui, lè w pran pwodui sa a, premye pwodui konpayi an li fè soti avè l e jiska prezan mistè Anguille Pac la ap viv toujou avèk dekouvèt sa a ke Bondye li menm te ba li epi li menm l ap fonksyone ap fè tout bagay ap mache byen avèk li menm. Efè segondè l pral fè sou tèt mwen. Si tout fwa ke m pran pwodui a se tèt mwen k ap fè m mal tankom san m pa sikile byen, m fin pran pwodui a, san m sikile nòmal epi m al fè sa m gen pou m fè. Men tankom nou menm ki konnen ki ap malad toutan, k ap viv avèk famasi, k ap al nan famasi toutan, pran remèd si sela, nou konnen toujou gen sa li fè. M konn ap gade nan televizyon de reklam m wè y ap fè pou de pwodui, m di pou yon moun di m ou gen kè, ou pral mete pwodui sa nan kò w, pou yon sèl bagay ou di w genyen, yo di w pran tèl pwodui. Men yo di w konnya lè w fin pran pwodui a, ou gen chans pou gen tèt fè mal, dyare, vant fè mal, zye fè mal, ou pa ka mache, ou pa ka. Bon, m di bon, pou ki rezon m pral pran met yon pwodui konsa nan kò m epi paske m pran pwodui a pou yon pwoblèm mwen genyen, kounye a w di m pral gen tout bagay sa aprè m fin pran pwodui sa? Sa fè sa, w konn ki sa k pase? Se famasi k ap frape, se dwòg k ap fèt, pwodui sa yo, se pwodui yo yo a high risk. Se a di, ou pran yo pou yon pwoblèm, yo solisyone pwoblèm nan, epi yo kreye de pwoblèm. Sa vle di ou vrèman ou pa vle, se sot nan maladi tonbe nan maladi, se sa ke mwen di. E se konsa tou doktè yo menm, yo fè kòb yo, se yon biznis ke l ye. Pwodui Atomy yo menm ki se pwodui ki fèt a baz de plant, lè w pran yo, sa w pran l lan, sa l pwodui al fè nan kò w la, se sa l al fè epi that's it. Ou pa vin di m kon an pran yon pwodui pou tèt fè mal, tèt fè mal ap pase dòmi nan je w, ou pa t gen dòmi, ou gen lafyèv, non pa gen bagay konsa. Sa podiya t fè la li fèl vre pou derape a men se konpayi sa ke li menm pral fè w fè konesans atè m pral esplike w jan de pwodwi kisa pwodwi yo menm yo ka fè epi ki konpans konpansasyon plan ya di kòman w pral fè pou w fè kòb anndan biznis sa pase anpil moun toupran a depi lè li bay pwodwi bay pou vann a mete di m bay pou vann mete moun moun ap vann ti pat ap vann e pa non si tout fwa ke w menm ou pa chita pou pran fòmasyon anpil moun se sa yo di Men gen moun yo te prezante yo di sa yo te pase l konsa tou. Men lè yo vin antre, pa koute sa moun ap di w. Vin fè eksperyans ou menm pou kont ou. Paske si m te koute sa moun t ap di m mwen menm, m ta di Atomy pran bagay yo m pral patisipe ladan l. M pa gen tan pou sa. M ap travay tout lè sa a, m okipe. Kote m pran tan m al nan kay Atomy, m al nan mache dèyè m? Non, e pa sa. Gen de estrateji e dotèplis notèlman gen estrateji ou pral gen yon gwoup moun ki ap kanpe ansanm avèk ou. lè w fin siyen aswè a nan biznis lan, ou gen yon ekip moun solid ki pral ba w fòmasyon, k ap kenbe men w, k ap montre w men kòman pou w fè atomi, men kòman pou w fè kòb, men kòman pou w, ki pwodui pou w achte pou w ret an sante, men kòman ou menm, ki estrateji ou menm pou w pran nivo ki gen nan biznis lan, ou pa poukont ou. Se sa m renmen avèk konpayi sa. Lè w antre nan atomi, yo pa lage ou tankou m di, o, ok, Men enfòmasyon m siyen. Lè w gen pwoblèm ou ka rele op la ui yap rele w epi w rele tou gen yon seri de lidè lè w rele w di men ki pwoblèm ke w genyen yo tout moun prè pou yo anbrase w pou yo ede w pou w ka fè pwogrè w bezwen fè nan atomi a ap avanse. Atomi menm kisa pwodwi fè? Atomi se yon konpayi ki fè distribisyon pwodwi an liy ki sa w bezwen ou bezwen yon laptop menm kote nou abite nan yon rak bwa Ou bezwen yon laptop epi ou bezwen aksè avèk entènèt. Pase se konsa li menm tout bagay yo fèt. Sa vle di menm lòske gen pandemic, tout moun kache chita lakay yo, ou menm depi ou gen yon, depi si pa gen entènèt, pa gen kouran, ok ou menla pa kapab. Men depi gen entènèt, gen kouran, ou gen yon laptop ou gen yon ipad ou gen yon desktop, ou kapab fè a tou. Pase se an liy, tout bagay yo ap fèt. Ou pa gen pou deplase, kouri anba nèj pou al kouri ba moun non. Ou pa bezwen okipe w de sa. Atomy li menm son antrepriz ki gen antrepriz la. Atomy yo di menm te di la, ki sa Atomy fè? Li distribye pwodui premyè nesesite, epi m di w son, si m di w yo gen plizyè nivo jan ke li menm pwodui, konpayi sa li menm li fonksyone. Distribisyon pwodui yo m di w pa gen oken pwoblèm pou yo. Lè yon moun mande w pwodui, se pa ou menm ki pral pran pwodui a ba moun non. Atomy regle tout bagay sa pou ou. Depi ou win yon odè pwodui ou fè sa w gen pou w fè, Ato men li menm li teke rès nan pou ou. Sa vle di sa se yon avantay and a half ou genyen paske gen yon seri de konpayi yo voye bagay la ba ou lakay ou pou al chèche moun al pote ale. Ato men pa fonksyone konsa. Kisa ato men li menm li fè? Yo di ou pwodui ato men yo se pwodui pou yon nesesite kotidyen. Sa vle di kisa ou bezwen. Menm jan ou konn al nan Walmart vide achte savon, w ap achte bagay pou fè vig ou bèl, bèl ti krèm ou, ou bezwen achte ti daypè ou bezwen achte, w ap achte savon pou medam yo, y ap achte yon seri de lòt. Gen anpil pwodui ki Atomy yo. Tout sa w achte nan Walmart avèk BJ's, Atomy, m kapab di w li gen anpil ladan l. E nou pral di w kisa ki esansyèl yo, ke ou menm w ap bezwen, ke Atomy li menm li ofri. Paske ke yo, se swen kote ba ou itilize chak jou. Ou bwose bouch ou chak jou. Ou fò, fòk ou pran vitamin chak jou. M pa ka konprann kòman yon moun di m w ap viv, ou pa pran vitamin ditou. Ou pa ka pa pran vitamin. Ou p ap ka fonksyone. Paske gen moun ki travay plis ke yo dòmi e yo mande pou fè 8 èdtan dòmi men menm kap di w la sa la m fè eksperyans lan li difisil pou m ta dòmi 8 èdtan pase avèk de aktivite ke m ap antreprann sa vle di ou menm ou gen de pwodwi ke ou ka itilize e a tou de kapab ede w nan sans sa bon moun kap pale Fè Yvanette mute tèt ou tanpri. Mwen an fòm lide a, m pa konnen non la, fò m tande ke pale. Ou mèt pale, tanpri. Sorry, I'm sorry. Ok. Ya, se sa mwen di te kòm swen de bote, moun ki te kòm la ki ap achte pwodwi w ap pale de afè mekòp, pou fè w bèl, bay swen pou po, ti krèm pou pase, savon pou peye, pat pou bwose bouch ou, menm bagay pou manje, Atomik gen tout sa pou ou. Epi lèm diw sa tou epa menm jan avèk sa w achte nan lari yo silvouplè epa sa atomy gen yo tou non atomy fè diferans lan sonje m diw tout pwodwi atomy yo se bagay ki fèt a baz de plant an di pa lèm diw baz plant si w pa konn kisa yon moun diw ki pwodwi ki fèt a baz de plant poze kesyon li enpòtan tout sa w pa konnen poze kesyon wap jwenn moun ki pou ede w. Atomy li menm li gen yon slogan, kisa Atomy li menm? Slogan Atomy se excellent qualité avec excellent prix. Sa vle di pwodui yo de trè bòn kalite, yo de trè, pwodui yo de trè bòn kalite epi yo pa chè. Se sa ki di excellent qualité a di pwodui a li bon, se yon pwodui de bòn kalite ou pa gen pou ou enkyete w de anyen. Lè w pran pwodui a ou di ok, ou kwè m ap ka fè tèl bagay? Non m pa ka pran pwodui sa. Gen yon ki di m si m pran pwodui sa, si m pran sipleman sa oubyen si m pran medikaman sa, M fòm ta dòmi aprè m pap ka konn kounye a pase nan inèdtan m pral travay m pa pral pran pwodui a pi lèl pran lèm fin pran l tou bon se pwodui a tou yo pa konsa ekselan kalite epi ekselan pri yo pa chè ok epi atomy li menm kijan ke yo menm yo fè laboratwa ke atomy li menm li itilize pou fè pwodui yo achte pwodwi sou website pase se pou di avèk atome direkteman se pou si lè ou pran nan kopi pase tout sa ki bon tou jwenn moun ap fè kopi se se nan tout bagay tout sa ki bon ap jwenn moun ap fè kopi gen anpil nan email m deyò a men ki pa email atome pa nou an fò ou fè anpil prekosyon avèk sa epi nou pral esplike ou pi devan kòman pou fè ki estrateji pou fè kòman pou menm pou evite jan de pwoblèm sa yo ok kisa atome yo di yo di atome se yon maketing global global vle di tout kote. Marketing global la se sa ke li menm li vle di. Sa vle di wè si w ap gade sou map mwen an ou wè gwo pakèt peyi ki la, kote sa yo, kote ki an ble yo Atomy deja la deja epi kote an wouj yo se kote Atomy li gen pou l ouvri tè kòm moun ki gen ki gen zanmi w ki Brezil tè kòm Brezil li menm ki deja ouvri deja pa twò lontan la. Ebyen m pati yo brezil ouvri epi gen lòt moun ki gen lòt kote lè wè wap tande yon seri m pa byen lonmen vre tout peyi ou wè sa yo si w gen yon zanmi w pandan ki an frans ou menm ozetazini gen atomi ki deja live an frans epi kounye a ou ka fè biznis ansanm avèk li moun nan an itali li fè pati ewòp lan itali fè pati ewòp lan ou kapab fè biznis ansanm avèk li. Sa vle di, kèlkeswa kote gen Atomy, ou menm ou pa bezwen kite ou, oh, moun nan, m gen yon zanmi m se, se, se an Turquie lap viv, m pa kwè m ka, non, non, non, non, si a, depi Atomy enstale ou ka fè biznis avèk ansanm avèk li. Global, ou pa gen oken pwoblèm. Kijan Atomy nou? Atomy gen yon plan dafè mwen di w ki esepsyonèl. Pase gen anpil biznis nan lari a, lè pou al patisipe ladan yo, pou al enskri nan biznis sa yo, Tel biznis mande pou siyen, fò w peye pou wèb site. Atome di m ba w wèb site lan pou fri. Tel biznis di konsa ke se pou w peye chak mwa, ke w vann, ke w pa vann, ke w fè pwofi, ke w pa fè pwofi, Atome di konsa non mwen ou pa peye anyen chak mwa. Lòt biznis lan di w konsa ke antouka pou w itilize wèb site mwen men konbe kòb pou w peye. Atome di w pou w itilize wèb site pa m nan ou pa p peye anyen. Atome di jan m di w la frè mansuèl, sa vle di otomatikman, gen de lè gen sa yo rele kapita epi moun ap Moun ap voye pwodwi ba ou, yo pran kat ou mete l nan yon sistèm, ap voye pwodwi. Ou gen pwodwi nan men w, ou poko fin debarase w de yo menm epi y ap voye plis pwodwi ba ou ankò. Pa gen sa. Atomy di kon a, ou achte pwodwi lè w bezwen pwodwi. Nou pa kenbe kat ou nan anyen, ou itilize kat ou sèlman lè w ap achte. Tout sa m di w lòt pwodwi yo konpayi yo fè Atomy fè opoze a. E sa fè m di w plan dafè w wè tout bagay, enskripsyon gratwit, ou pa peye chak mwa, ou pa peye pou w itilize wèbsayt lan, yo pa chaje w pou otomatik pou chak mwa pou w pran yon kòb. oken kapital rekri. Sa vle di ou pa gen lajan yo pral di kon men konbyen pwodui pou achte chak may pèp non, pa gen sa ditou ditou. Atomy li fè yon bagay ki konplètman diferan. Maketing Atomy an nou se yon maketing binè. Binè vle di 2 sa vle di se ou menm ki vin tande plan biznis lan aswè a epi kounye a la pandan w ap chita la ekri ekri non kèlke moun nan papye w lan. Pandan w chita ekri kèlke moun ou di ok. Ebel di konsa ke se mwen menm kounye a li di swa m bezwen moun agoch oubyen moun adwat. Se ou menm se yon maketing binè. W ap gen ou menm epi apresa wap gen moun agoch ou, moun adwat ou. That's it. E sa sèlman pou fè. Wap mete moun agoch ou, wap mete moun adwat ou. Se sa sèlman Atomy mande w. Pa koute okenn moun kap vin, oh Atomy sesi sela, oh jan yo te konn fè a depi se bagay pou mete moun, gen moun kap pale de bagay piramid. Piramid se yon bagay ki yo elimine bagay sa depi byen lontan. Sa vle di, lè yo di sa pou mete moun agoch, mete moun adwat ou, sa vle di, ou menm ou mete moun sa, moun sa ka mete pa l, li mete pa l epi nou tout anndan gwoup la n ap fè kòb. Se konsa l travay. Epi kounye a ou mete, make yo wè sa m ap di w, w ap ajoute moun. Ou te mete kouzen w lan oubyen ou te mete matant ou epi w ajoute ou di ban m rele tonton m, ban m rele sè m nan, ban m rele, epi w ap mete moun sa. Sa vle di ou mete moun ni agoch ni adwat. Chak moun ou mete, pa mete ou mete 20 moun agoch oubyen ou mete 10 moun. Si w gen tout moun nan men w mete separe l. Mete, ou gen 10 moun, mete 5 moun a goch ou, 5 moun a dwat ou. Se konsa. Epi wap fè biznis ou. Nou pral pale ou pi de tou kòman pou fè sa. Epi ou wap mete, wap mete. Nan lè 2 bò. Ou wè jan map kontwole a? M te gen yon moun, kounya m gen, m gen 3 moun, m te gen 2 moun chak bò, kounya m gen 3 moun chak bò. 6 moun. Epi menm, e sa m di w, binè se lè 2 bò. Ou pale. Ou wè yo gen yon katriyèm men ou pa janm, wap kontinye. Epi yo di w Atomy sa li wè li kote m rive la, yo di w a kè, m di a, antouka m kite m mete 50 moun nan Atomy m pa kwè m bezwen met moun ankò nan Atomy di non. Ou sipoze ou pa gen limit nan Atomy, ou pa gen limit, ou ka mete valè moun pou ou. Ou gen 50 zanmi an Frans mete yo, ou gen 10, ou gen 1000 zanmi, ki sendomeng mete yo ou gen 40 zanmi ki brezil mete yo atomy di w mennen tout ban mwen nap montre kòman fè tout moun ap fè kòb epi ou menm pi bon ke tout moun wap fè plis kòb e ke ou pa gen limit pa di m gwa mete 5000 moun that's it non valè moun ou mete se valè kòb ke m wap genyen bèl bagay nèt marketing global janm t apresye ke w t ale a wè m di w la wè se kòm wap gade moun ozetazini si w ozetazini Ou ka viv avèk moun tout kote, moun ki Brezil, Kanada, ou gen moun ki Chili, Kolonbi, Gwademala, kèlkeswa nan zòn sa yo ki gen biznis avèk Atomy deja la, ou ka fè biznis ansanm avèk yo. Ou pa gen oken pwoblèm ditou. Men sa, kisa nou gen? Mesye ou ap gade yo kounye a, y ap pale ou de valè anprè. Sa m ap di a la, se premye fwa gen moun ki pral tande l, paske si ou se yon konsomatè ki ap achte pwodui, Pa gon kote ou janm ale ou di m al nan Walmart, m ap pale w pou moun ki Ozetazini yo, oubyen moun ki ale nan nenpòt lòt stò, nan nenpòt lòt peyi ou ale. Èske yo konn pale? Yo di w antouka wi. Men resi a mesye, ou gen 34 PV nan sa. Lè yo di w 34 PV, w ap pwete ki sa k PV a. Ou pa menm konn ki sa k PV a menm. E tandiske, tout pwodui ke w ap konsome, w achte nan makèt, w achte kèlkeswa, w achte poutèt gen yon pwen de valè ke al konpayi a li. Men yo pa janm di w sa. Èske w konn al nan BJ's oubyen w al nan Costco oubyen w al nan Walmart ou al nan kem ak kèlkwa stò ou gwo stò konn nou konnen nan achte ladan yo di antouka mesye ou gen 200 pv wi la sou pwodui sa yo pa janm di w sa e pandansetan pwodui a gen yon pv sou li Atomy mwen di w se yon liv ki ouvè tout sa lòt konpayi ap kache yo Atomy just ouvri l ba w li di w konsa ke chak pwodui ke w ap konsome anndan biznis pa m nan li gen pv epi men konbyen pv ki gen sou chak pwodui ou wè imoe m nan gade imoe m nan pou w wè 54600 pv Sa vle di PVA vle di se pwen an valè. Chak pwodwi w ap fè gen yon pwen an valè ki akonpaye l. Sa yo over time, lè w akimile tout pwen an valè sa, pi devan nou pral di w kisa ki pase avèk tout pwen an valè sa yo ke w ap akimile. PVA se sa l vle di. Ou gen yon pwodwi sa bote a la, 130 mil BV, epi w gen Red Ginseng nan, Red Ginseng nan nou p ap fè edikasyon pou pwodwi aswè a, se tankou m ap pale tout gason k ap swiv Biznis la pou yon ti plum oubyen fon moun ekri di Ebel te pale m de Red Jensen. Ebel te di Red Jensen nan ekri l. Lè w fin ekri l, apre sa Madou pou se a pou ri rezon m te fè w ekri l. M pa di lòt yo non. Imoyim nan ou gen ap wè imoyim nan. Sa li otomatik. Men Red Jensen nan gason yo. Imoyim nan li li orijinal. Li imoyim nan nenpòt gason, fi gason ka pran l. Men ou wè Red Jensen nan. Neg yo kap swiv mwen la. Ekril di Ebel te palem de Red Vincent li la palem aprè pou rezon fèl te demachtel. M pa konnen tripòt la nap palel pi devan. Kounya nonm gen nen nan pran nan valè sa nap pale lèm te diw konsa ke ou menm ou te antre nan biznis lan ou tap achte pwodwi yo diw lèw achte pwodwi se pwen pwodwi kew achte yo se pwen paw yo ye tout sa ou achte ou menm avèk kòb paw ou itilize kat paw achte se pwen paw yo se pi vi pèsonèl yo se pwen pèsonèl paw. Men sonje yo te mete moun agoch ou moun adwat ou. Tout moun ki agoch ou y ap achte tou. Lè yo achte, e pa kat pa w yo di, yo itilize kat pa yo. Yo menm yo fè, yo fè pwen pèsonèl pa yo. Sa di moun agoch fè pwen pèsonèl pa l, fè pivi pèsonèl pa l, epi moun agoch fè pivi pèsonèl. Apre sa nou pral gen sa rele pivi an gwoup. Pi devan n ap montre w kòman sa travay. Epi ki sa k pase? Yo di w konsa ke, jan w wè m di w la, yo t ap mete, yo t ap mete moun yo, Se konsa, se ilimit, ou pa gen limit. Se just mete moun, mete moun, mete moun, mete moun. Pale de atomi, pale de atomi, pale de atomi. Pa vin di a, m pa konnen, m pa pral pale de moun sa yo, m pa kwè moun sa yo konn. Okontrè, si moun nan pa konn sa k gen atomi an, pi bon pou ou toujou. Di a, m pa kwè m bezwen al pale de atomi avèk moun sa yo, m pa kwè. Gen de lè, se ou menm moun sa a pretann. Pandan se tan moun nan gen matant li k ap mouri avèk kansè. Pandan se tan nèg sa a li menm, Li gen madanm li kap bal pwoblèm sak fè sa ou menm misye ap patine nan mòn nan m pa pral m pa pral pi lwen m pa vle nan fè tripotay m ap pale avèk gason yo gen pwodwi an anatomi pou jan de pou jan de istwa sa ou sa m ap pale w la pase menm rèd jensen nan m repete l ankò e pa tripotay m ap fè m di rèd jensen nan gason yo rèd jensen nan ok m pa m pa m pa etènize m sou sa e ou wè di nou ou wè tout men kisa m gade ni agoch ni adwat tout moun ap fè pwodwi an pi de agoch ou pa menm bezwen pèdi tan w antre ladan l. Sa k fè sa, ou ka antre ladan l ou dekouraje, ou gen lè antre kanmenm wi, men ou pral dekouraje sa k fè sa, ou pa gen yon kè ki pou ede moun, si w pa ka ede moun atom li pa pou ou. Sa k fè sa, lòt pwodwi yo, sa vle di rezon k fè ke CEO Anguille Park li vin avèk sistèm sa ki fè di mande pou ede moun, paske si se te pou pat ede moun, ou pat bezwen pou ede moun. Pou valè milyon nèg gen nan peyi, ki gen nan mond lan, ou panse se mwen menm avè w ki t ap jwenn Atomy? Non. Paske sistèm an, Guilpape mete a li di kwake si w pa vle ede moun, ou p ap avanse. Pase m te gen dwa vini, gen nèg ki gen dwa gen milyon, yo di yo ka ban m achte yon milyon dola pwodui epi m fè m milyonè. M pral pale w de lajan pi devan. Li gen dwa achte yon milyon dola pwodui epi si yo di m konsa ke m depanse senkant mil dola Epi apre midi lap banm yon milyon dola kiyès ou panse ki patap fèl menm pou kont pam m tap fèl m tap envesti 50 mil dola epi mal pran yon milyon dola men se pa konsal travay Atoni mande se pou ou ede moun si w pa ede moun li enposib pou fèl epi Atoni renmen sa di l bon opòtinite egal gade ti imaj sa map pral ti imaj sa ki devan lan byen rapid. Si w gade agoch ou, ou pa wè yon ti dam ki pou kont li k ap monte nechèl la pou kont li? Li pou kont li fò dèyè li, li pa gen moun k ap ede l. Sa vle di, li rete anba. Gade nan mitan pou w wè. Gon yon moun ki monte anlè a deja. Moun ki monte anlè a deja se moun sa ki te anba a k ap, l ap rale monte a, ki pouse l monte. Kounye a, lè moun nan fin rive, l ap rale l monte. Epi lè w ap gade sou kote a, gade lòt dam nan, l ap pouse zanmi l lan monte, apre sa li menm pou l monte. Zanmi mwen diw konsa, ato mini boo lèm diw opòtinite egal lan se pa pou toutan kòm ou di konsa ke si tout fwa ke men ou ka fè mil dola lòt moun di ka fè li ka fè ven mil dola non opòtinite baw lè diw kapab fè plis ou mwens senkant mil dola pa mwa andan ato mini pa kite kòb mwen di an etonew paske m konnen se de moun yo pè depi ou tande yo pale de kòb yo pè kòb yo pè gwo kòb non senkant mil dola pa mwa m diw konsa ke ou menm ou ka fèl Mwen menm m pral fè l. Nou gen yon pakèt lidè ki dejan la ki kòmanse fè l. Sa vle di ou menm ou pa ka ou menm pou fè l. Pa pè kòb la pase ou di 50 mil dola pa mwa. Pase ou menm ou konnen ou pa menm travay pou 50 mil dola pou ane pou Nayib Bela vin pale m 50 mil dola pa mwa. Sa k fè ou pa fè 50 mil dola? Se paske ou pa konnen. Di Bondye mèsi, nou vin nan atelye m aswè a m pral pale w kòman ba yo travay. N ap avanse. Sistèm nan m di w sistèm peman jan w wè m di w la tout lòt Mwen menm m fè eksperyans deja. M te m te enskri nan lòt biznis deja. Kijan yo te konn fè pou di yo jan yo te konn fè. Jan m te enskri nan lòt biznis sa yo te konn fè l. M al patisipe nan seminè kote y al bat bravo pou tout moun. Moun ki pran gwo nivo, yo fè m abiye tout pandri m sou mwen, bèl vès mwen sou mwen al bat bravo pou moun. Pa janm gen yon moun ki bat bravo pou mwen diditou. M al nan plizyè seminè deja. Bat bravo pou moun, o entèl entèl, monte sou stè la, pale, bravo, bravo. Men menm pa janm, pesonn pa janm bat bravo pou mwen. Sa k fè sa? Se jan sistèm pa yo a menn. Atomy li menm ou konn sa l fè? Atomy vire bagay la. Atomy di, moun k ap travay lan, e pa pou nou pandan yo pa bat bwa, e pa anyen m pa fè non, m travay tou wi, men se jan sistèm pa yo ye a. Atomy li janm di, tout sa yo menm yo fè, Atomy fè opoze a. Atomy vini l chanje l. Atomy di, konnen sa k pase, pa gen afè moun anlè ap fè kòb, e moun anlè k ap pran lajan epi moun anba p ap fè anyen. Li di, wè, nou chanje l nou menm. Tout moun gen menm opòtinite a pou fè menm valè lajan a. Li di, wè, depi w antre ou, si ou fin siyen nan biznis sa a aswè a, Moun ki la lè w fin siyen aswè a, a to midi ou gen yon opòtinite ou ka fè de 60 dola a 1200 dola pa jou, pa 1201 dola, 60 a 1200 dola pa jou. Pa gen moun ki pral fè plis ke sa. E nou pral montre efektivman kòman l travay. Atomi ap pale de revni rezidyèl. Revni rezidyèl vle di ou ta kòm nou menm nou konnen nou tout moun peye bil yo la. Ou peye limyè, ou peye asirans machin, peye telefòn, peye entènèt, Ou peye pou keb ou chak mwa tout bagay sa. Atomy Dupas si w bezwen ou jwenn bil sa yo kap vini e gen delè kman nou peye nou? Nou gen moun ki chak 15 jou yo peye yo, gen moun se chak semèn yo peye yo, yo sanble kòb la pou yo peye bil sa yo pa mwa. Atomy di konsa ke yo pa gen oken pwoblèm map fè w fè kòb pa jou pou bil sa yo pou yo pa yon pwoblèm pou ou ankò. Atomy di se sa menm m pral montre w kòman pou w fè l. Nou pral montre w kòman sa travay. Men pi gwo bagay m pral di la, tout moun k ap tande a, mwen m gen 160 moun k ap swiv mwen la, nan tout moun sa yo ki la, si gon moun ki konnen ki gen yon biznis, ou tande gen yon biznis ki di ou konnen ki ka ba w yon eritay pou 3 jenerasyon, fè m konnen. M ap tou voye enfòmasyon m ba ou a sou a enskri. Atomy gen yon pwogram li mete sou, men, y ap ou kapab kreye. Sa w fè nan Atomy an la, aswè a la lè w fin siyen, Epi lè w fin rive kote w bezwen rive nan atomi an, yo ka kite l pou jis twazyèm jenerasyon. Ou menm ou fè l, ou kite l pou pitit ou, kounye a pitit ou kite l pou pitit pa l. Si gen yon moun ki gen yon biznis ou konnen ki ka fè sa, fè m konnen pou m siyen ladan l. Twa jenerasyon mezanmi! Jiska twazyèm jenerasyon! Kèlkeswa sa w regle nan atomi, ou vini anvan w kite sa oubyen w siyen yon papye, y ap voye papye a ba w pou w siyen, w di w wè si nenpòt bagay rive m, pase tout sa m fè nan atelye sou pitit mwen. Pitit mwen vin fè menm bagay la, epi ou konn ki sa k pase, si nenpòt bagay rive m, pase nenpòt sa m, tout sa m gen nan atelye sou pitit pitit mwen. E l ap rete la forever, jiska twazyèm jenerasyon. Si yon moun konnen gen yon biznis ki ofri sa, fè m konnen. Ki jan ke ou menm ou fè kòb nan atelye? Nou pral vin nan bagay. Kò atelye gen de fason ka fè kòb, jiska twa. Yo mete de men m konnen gen twa. Prensipal sous de revni. Kòman ou fè, atelye gen sa yo rele, premye fason fè kòb nan atelye yo, yo ap pale w de de komisyon jeneral. Nou pral pale de kisa komisyon jeneral la ye pi devan epi bonus mastership. Twazyèm fason yo pa mete l ke m konnen ou fè pwodwi nan atomi, gen moun m garanti w kèlkwa jan w esplike l atomi, avantay ou wè li gen ladan l, li pap janm al fè atomi avè w. Non. Men l ap di w antouka Ebel m bezwen tèl pwodwi òdè pwodwi a m wi. Li vle rete kòm kòstòmè. Li vle rete kòm kliyan. Pa fache avè l paske li pa vle fè biznis avè w. Li vle rete kòm kliyan. Kenbe l kòm kliyan. Hey! Ou achte pwodwi an, ou wè sa map diw lan, men konbyen pwodwi an pwod imo em nan vann, antou pwodwi an men konbyen m vann li ba ou menm. Ou wè sa map diw lan, ou kenbel kòm kliyan, ou pa fache avèl non, li toujou rete zanmiw wi. Sa ka rive li vin yon biznis patnè pi devan men li vle rete kòm kòstòmè, kòm kliyan, kenbel. Men apre sa m diw, depi w fin fè kòb ou, wap fè kòb nan komisyon jenè avèk bonis master chief, twazyèm fason fè kòb nan ate menm m diw yo pa metel, se lèw achte pwodwi ou revann. m fè kòb pam, m gentan fè benefis pam nan 2 e mwen m nan la pase m konn kòman m achte l m vann 2 e mwen m yo li pa vle fè biznis avè m ey m kenbe l kòm kòstoma m pa fache avè l kisa k pase konpayi an li menm sa l fè li fè li gen 44 pousan nan sa konpayi an gen li separe l ba nou menm k ap fè biznis ansanm avèk nou nou menm k ap fè biznis lan 44 pousan ale nan komisyon jeneral la sèlman. Ki jan ki limen li repati? Lè w antre nan Atomy, sa m pral di w la la, e kòmsi m ap pale Chinese. Ou konn ki sa k pase? Lè w fin siyen aswè a ou vin nan klas, n ap pran san w, pandan n ap kenbe men w aswè a, nou pa gen anpil tan pou n ap ba w tout detay. Men lè w fin siyen ou vin nan klas, n ap ba w tout detay kouman bagay sa yo travay. Men m ap pase avè yo byen rapid pase nou pa gen anpil tan nan men nou. Lè w vin ou antre nan Atomy, jan m di w, se ou menm pi vi pèsonèl, se ou menm, se ou menm pèsonèl vle di se mwen menm, se Ebel. M gen frè m nan epi m gen matant mwen bò kote m. Y ap achte pwodui tou. Lè m fèk antre nan anatomi, mwen gen 300 mil peve sou tèt mwen. Moun sa gen 300 mil peve agoch, 300 mil peve adwat. Mwen gen sou tèt m. Yo di yo konsidere m kòm yon ajan. Yo konsidere m kòm yon ajan. Ou wè si yo mete anba pivès, yo mete ajan. Epi yo di m ka fè 60 dola pou jwenn. M pran premye grad nan anatomi an. Apre sa, yo pale m 700 mil PV sou tèt mwen, 700 mil PV a goch, 700 mil PV a dwat, yo konseye m kòm yon spesyal ajan, kote ke m ka fè kounya m pase de 60 dola kounya m vin a 120 dola. Sonje m te pale w de yon 1200 dola ke w ka fè, w pa fè plis ke sa, par jour en ande atome. Yo konseye m kòm yon dilè, se lè m gen, mwen gen, mwen gen mis 1.5 milyon PV sou tèt mwen, epi 1.5 milyon PV sou agoch, 1.5 milyon PV a dwat, yo bay mwen 240 dola pou sa. Se sa kòb sa vle di. Sa Wen te plis ou mwen sa vle di li gen dwa plis. Pi sa k pral pase kounye a la, lè w rive nan bon se nivo w pral pran ou gen w ap bezwen 2.4 milyon PV sou tèt ou. Apre 2.4 milyon PV w pa pral bezwen met PV sou tèt ou ankò. Epi kounye a la konpayi ba w 360 dola. Ou vin yon distribitè se lè w gen 60 milyon PV agoch 60 milyon PV adwat. yo konsidere w kòm ou fè pati distribisyon eskliziv, ou gen 60 milyon PV agoch, 60 milyon PV adwat, ou fè 600 dola, ou gen 20 milyon PV agoch, 20 milyon PV adwat, ou fè 1000 dola, epi ou fè 50 milyon PV adwat, 50 milyon PV agoch, epi yo ba ou 1200 dola. Ou pa gen anplis kòb ke w ka fè ankò lè w rive nan nivo sa a nan komisyon jeneral la. Men gen plis kòb ke sa wi, pi devan nou pral montre w kòman l travay. Ou wè sa Mado se limit sa. Revni total yo pral 35 mil dola, se sa sèlman. Ou pral fè apre sa nan fason sa. Men lòt fason fè kòb yo m pral montre w kòman yo fèt. Bonus Mastership lan, m te di w komisyon jeneral yo te devlode ban nou 44 pousan, kounye a nan Bonus Mastership la konpayi an ban ankò yon lòt 20 pousan. Anndan Atomic gen 7 nivo, pa plis ke sa. 7. 7 ti nivo sèlman gen nan Atomic. 7 nivo, pa gen plis ke 7 nivo. 7 nivo sèlman gen nan Atomic. M al montre efektiman kòman nivo sa yo gen. Ou gen Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose, epi Star Master, Royal Master, epi Crown Master. M pa ba w plis deta sou la, nou pral nan next paj la, m ap montre efektiman kòman ke yo menm yo travay. Lè w vini kounye a la, yo di w pou w vini, pou w vini, pou w vini yon Diamond Master, Nou ka vini pou m di w, ok, banm di w sa byen rapid pou ka pou m pa m pa vle pou w pèdi pou w ka konnen kisa ka bay. Imajine w la la, la nou pral pale bèl lajan la kounya la. Lè w se yon sèl mastè anatomi, ou gen 2 pwen 5 milyon PV agoch, 2 pwen 5 milyon PV adwat, ou gen 2 ou 2 pwen 5 milyon PV, premye kòb, premye fwa w pran nivo sa, atomi ba w 2000 dola. Pou nivo a w pran, premye fwa w pran nivo a. Lè w se yon diamond, pou yon diamond w ap bezwen 2 sèz mastè a goch ou, 2 sèz mastè a dwat. Otomatikman ou pran nivo sa. Ou vin yon Diamond, Atomy ba w 4 mil dola. Twazyèm nivo a ki se Sharon Rose, ou bezwen 2 Diamond, otomatikman e sa k fè ou fò w ede moun. Chak nivo ou fin pran, ou ede moun ki ansanm avèk ou, moun ou te enskri yo. Di menm fèk pran Diamond nan lari, kilès moun ou ap gade moun ou wè k ap travay avè w, ki vle fè biznis lan. Ou ede yo vin pran nivo kote yo ye ladan l lan, epi ou menm ou pran lòt nivo a, epi yo menm yo fè kòb pa yo. Pou w vin yon Sharon Masse ou wè jodi ou bezwen 2 Diamond. Ki lòt benefis ke yo menm ki vin ansanm avèk yo? Men ki pwomosyon pou pou Master Chico. Lè w vin s on Sales Master yo di w, ou menm ki s on Sales Master, pi vye pèsonèl pa m, pou m yon Sales Master, m bezwen gen 7 milyon PV sou tèt mwen. M pral bezwen 2 moun agoch, depi m gen 2 moun, youn gen 2 pwen 5 milyon a, 2 pwen 5 milyon PV, 2 pwen 5 milyon agoch, 2 pwen 5 milyon adwat, moun sa a, m gen, m genyen l konsa, m prezante l konsa, mwen se yon Sales Master. Haiti m gen 7 milyon pepe sou tèt mwen. Dezyèm nan, m gen 700 mil pepe sou tèt mwen. Dezyèm nan, se Diamond Master. Yo di kounye a la pou m al pran dezyèm nan, pouvi ke kounye a m pa bezwen yon sèl, m pa bezwen 2 sèls Master. Kounye a yo di se pou m gen 1.5 milyon pepe sou tèt mwen, epi m gen 2 sèls Master a goch mwen, 2 sèls Master a dwat mwen, mwen vin Diamond, ki se dezyèm nivo a. Twazyèm nan ki se Sharon Rose. Kounye a la, lè m pral nan twazyèm, kounye a yo di m se pou m gen kounye a m ap ede moun travay. Kounya la apati de Diamond ou se yon lidè kounya se pou ede moun al fè sa ke ou menm ou te fè deja. Epi kounya wap travay. Epi kounya Sharon Rose Master ou bezwen 2 pwen 4 milyon veve sou tèt ou aprè 2 pwen 4 milyon veve a you done ou pa gen pou met pwen sou tèt ou ankò kounya ou pral ede moun pou monte vin pran nivo sa kounya la ou gen 2 Diamond Master a goch 2 Diamond Master a dwat ou vin yon Sharon Rose. Katriyèm nivo a ki se Star Master. w ap bezwen 2 chamo zaj bot, w ap gen 2,4 milyon veve sou tèt ou, jan l te ye a, m di w pa bezwen pre ankò, epi 2 chamo mache agoch, 2 chamo mache adwat, epi ou vini yon Star Master. Senkyèm nivo a ki se Royal Master, ou bezwen 2,4 milyon, ou wè m di w li pa janm chanje, ou bezwen 2 Star Master agoch, 2 Star Master adwat. Epi 2 pwen 4 milyon sou tèt ou, ou vini yon Royal Master. Crown Master, ou bezwen 2 pwen 4 milyon rete sou tèt ou, 2 Royal Master a goch, 2 Royal Master a dwat. Imperial la menm ki se dènye, ki se gwo lo a, ki se manman penba janm nou konn ap di l lan, lè ou fin pran nivo sa a la ou bezwen 2 Crown Master a goch, 2 Crown Master a dwat, 2 pwen 4 milyon sou tèt ou, la ou rive yon PR ki se dènye nivo ki gen anndan biznis lan. Men ki kado ki genyen lè ou pran biznis sa yo. Lè w pran nivo sa yo, nivo m sot pale w yo, lè w se yon sales master konpayi an voye ba ou pwodui li voye yon bwat li voye m ba ou li di pou bon travay w ap fè epi li voye yon li voye yon chèk pou ou li voye yon kòb pou ou ki se 400 dola ou voye fè yon kado li voye pwodui bote pou ou li voye m pou ou pou w bwè epi pou w ka pran lari a pou w ka anfòm pou w ka lè w pral lè w ap fè yon biznis nan fò w sanble avèk biznis lan ou pa ka ap di moun nan li voye m nan bon epi w pral plenyen tèt ou ap fè w mal a monchè ou konnen m gen yon grip la k pa vle ale m non Sa vle di konpa yon bekchou ke ou menm pwodwi sa ou genyen ou pa gen oken pwoblèm. Li ba ou yo voye ba ou gratis paske ou pran nivo a. Lè ou vin Diamond Master, konpayi an di konsa ke bon, li voye menm pwodwi li te ba ou lè ou te pran 16 Master an, epi kounye a li di konsa ke gen yon fason pou ye. Pa al nan kay moun nan ap mande moun nan ki password wa, ki password wifi w la, ki password WiFi ou a. Pa gen bagay konsa. A to nivo yon iPad ba ou, ou menm ou set up afè ou tout pou konn ou annik vini. Moun nan mande ou ka enskri m kounye a? 2 tikè sa a 2 tikè atomi peyi e pa te tikè di kon nan atomi peyi l pou ou li di tikè sa yo pou al an vwayaj yo ba ou ka pase 3 nwit avèk 4 jou epi atomi pou yo gon kat ke yo ba ou yo mete 2000 dola sou kat sa pou ou 2000 dola sa a se kat pou fè 2000 dola pou fè aktivite ou pou vini ta yon kòb ou sipoze depanse l chak mwa otomatikman ou kite l blanch atomi ap mete sou kite ladan l ou pa peye l men se pou depanse kòb sa. Katriyèm nivo a ki se Star Master. Artemy di nap chanje bagay. Artemy voye ba ou, li te ba w 2 tikè pou lòt ti chè, annou li vin al ba ou 4 tikè. Nivo map pale w la la, tout moun wap tande la, gen anpil moun ki chita kap swiv meeting nan menm jan avè w la, yo gen, nou gen moun sa yo ki pran nivo sa yo deja. Ki, ki benefisye tout sa map pale w la yo la deja. Sa e pou moun ki vin pou la premyè fwa yo. Artemy di w al pran, li voye tikè a pou ou. Lorstar yo voye pou yo bo tikè pou ou, kat tikè pou ou, pou ale a zanmi w, mari w, madanm ou, oubyen fanmi w, moun, oubyen yon bon zanmi w kap fè atomi avè w, yon moun ki sou sa, ki enterese w, di an ale, an al, an al relax, men kisa atomi fè bon pou nivo a, m al montre w kòman bagay yo travay. Epi w pran zanmi w kap fè biznis avè w, ou pati avè yo. Ou al fè 4 jou deyò, Epi avèk 3 nwit. Ato mi ba w 10,000 dola mete sou kat la pou ou depanse. Pou fè aktivite w. Lè kounya la ou vini kounya ou vini yon Royal Royal Master tankou nou gen yon Royal Master ki la. Lidè Florans se yon Royal Master ki nan biznis la. Lè l te pran nivo sa men kisa k te pase l. Ok. Ato mi voye 4 biyè davyon ba li. Li di w lè ou te pase 3 ou te pase 4 jou avèk 3 nwit kounya yo di l ou pral pase 10 nwit deyò avèk 11 jou. Lè l pran nivo sa konpayi an voye 50,000 dola ba li. Sa se sa se wè janm di w la bro 50 mil dola pou nivo a epi 2 mil dola met sou aktivite a sou kad la sou aktivite sou kad ou ou fè aktivite epi yo ba w voye pou al vwayaje menm bagay la ou ka chaje zanmi w mari w madanm ou pitit ou n al rilaks pandan 10 nuit avèk 11 jou Crown Master ki se avan dènye nivo a lè w pran nivo sa Atomy voye 4 biyè davyon pou ou toujou 10 nuit avèk 11 jou men pou nivo Crown Master a olye de 50 mil dola yo ba w 300 mil dola epi yo ba w 5000 dola kounye a la pou al fè aktivite epi Atome vini li achte yon machin fè w kado machin Atome achte fè w kado an ou pa nan lwe machin ankò yo fè w kado yon machin pou 68000 dola m pa bezwen m pa kite okenn moun di w a kote m pa ou wè sa w panse nan tèt ou a se sa w ye si w panse se yon pakèt afè m ap pale w lan la ou panse w pa ka fè l m byen regrèt sa pou ou mwen menm m pral pran bagay sa yo. M pa byen konn konbyen tan l pral pran, menm si m mal pran yo. Paske, si pou di m konsa ke ou fè sa ou gen pou fè, pral gen de klas nou pral montre w kisa pou fè, pase gen moun ki ap banbile, k ap jwi sa m ap pale w la a. Se pa yo menm ki fè l nan, moun pa ka fè l. M di w, y ap ba w machin nan, epi 300 mil dola, pa p gen grate tèt, epi pa gen moun pral poze w kesyon kote kòb sa rantre sou ka nòmal. Dènye nivo a menm nan, ki se enperyal la, menm bagay yo, kat biyè davyon, epi kounye a la, biyè davyon yo papa fèb, mwen di w la la a. E biyè davyon ki peye? Kat biyè davyon sa yo la pou Crown avèk Imperial la. Se 4 mil dola yo ba w pou chak biyè davyon. A di 4 biyè davyon an gentan vin 16 mil dola. Men m pa konn sa m pral fè ak kòb sa. M gentan pral vwayaje avè l tou. Ou gen lechwa, ou pran kòb ou, pandan w ap pati ou vwayaje, pran kòb ou. Men m pa pran 16 mil dola mal non. M pa konnen. M pa konnen kisa m pral fè. Pase kounye a, m ka pale kounye a la, lè m rive m fè yon lòt bagay. 16 mil dola sa a pou biyè davyon, Epi men lè m te di w gouman epi m akonpayan fini li ba w yon milyon dola pou nivo sa pou se dènye nivo a epa yon milyon dola fwa sa yo pa mete l sou kat yo pa ba w l non sa ou pral kore di sid pou al pran kòb sa atomy ba ou kounya la yon machin pou 78 mil dola 78 mil yo te ba w yon 68 mil kounya yo ba w yon lòt pou 78 mil sa li menm yo fè w konprann ke ou pa ka ap fè biznis ou nan telefòn wap kondwi a yon men oubyen wap distrè non fè aksidan non yo bezwen pou w jwi kòb la yo pa vle w pou fè aksidan nan anyen Atomid ou kontakte chèche yon chofè epi kounye a la menm ki pou kondwi pou ou Atomid la peye chofè a pou ou. Epi ou ka pran yon moun ki ou te ofri l biznis lan li pa t vle fè l biznis lan avè w li te panse ou pa t ap reyisi ba l biznis chofè a li konn kondwi ou konprann epi ou ba l biznis chofè a Atomi peye l pou ou epi ou pa gen oken pwoblèm. Chèche moun ou tounen oubyen ti kouzin ou an ki pap janm fè anyen an, moun y ap rele nan tèt li nan travay la k pap regle anyen, ba l travay nan biwo a, epi kounye a l ap resevwa, fè tout bagay pou ou, vann pou ou, epi ou menm a tou piti m ap peye l pou ou. A li pa menm gen anyen pou l ansanm avèk ou. E kòmsi l pap travay avè w. Li nan biwo w la men l pap travay avè w paske Atomy k ap peye l. Tout bagay li menm fè dirèkteman avèk Atomy. epi ap vini ba w 10.000 dola ankò pou w fè aktivite, pou w sòti, al ak zanmi w, lè w sòti, nou manje nan otèl, nan dòmi nan otèl ke nou manje sa nou vle, ou pa gen okenn pwoblèm. Men konpayi mwen di w ke mwen vin envite w pou w tande aswè a. Ok, se sa ke Atomy an. Men kounye a la, lè w fin pran nivo enperyal la, se jen sa m te di w, Sonje m te di w konsa ke ou pral Kore di Sid. E pa lakay ou y ap voye milyon dola ou pral pran l, se Kore di Sid ou pral pran l. Kè m fè m mal, si w konn gen mal avyon, I don't know, m pa konnen kòman ou pral fè, men menm kèlkeswa sa k pou ta ban m mal avyon an, m ta prefere pran yon piki men m al Kore di Sid. Ban m yon piki pou yo ban m voye m ale. Paske m pa pral rete, m pral nan vin nan paran m epi mal avyon. Gen moun m konnen ki gen mal avyon. M gen yon zanmi m ki sot Ayiti, li pa janm vwayaje al Ayiti ankò. Sa k fè sa, li pa janm monte avyon. Li di menm li afè avyon li pa ladan li. Depi yon kote pral avyon li pa pran avyon al kote konsa. M di si nan atomik kèm nan ap fèm mal men menm m prale. Mesye nou wè ki kanpe avèk chapo wa se li menm ki CEO konpayi an. Se konsa ke yo menm yo di ou prale se li menm ki pral prezante milyon dola ba ou sou yon stage. Yo m te di w nan kòmansman M toujou ale al bat bravo pou moun kou na wè men menm yo pral bat bravo pou mwen kounye a m gen gwo nèg kap ret tann mwen kap pote kòb ban mwen pote flè ban mwen pote tout ba ou panse se nan kòm la ou wè nèg dezyèm nèg ki leve menl anlè a nèg sa palo mizèl pase poul fè adomi li rive enperyal kounye a la kisak pase li gen youn la m kwè se li menm pasel di w konsa ke li menm lèl tap fè adomi vin gen nan nou pral fè adomi nan bon lè a. Sa se di w lè pou siyon moun nan a tonbe lontan, se yon bagay ki te pran yon pakèt tan. Ou enskri moun nan jodi a, sa ka pran nenpòt 8 oubyen 10 jou pou yo di w ke moun nan li menm nan sistèm. Kou n a wè nou gen entènèt, nan 5 minit la m ka enskri moun la. Boum, m mete moun nan nan sistèm lan, tout bagay ok. Li menm li di w konn gen de lè li pral enskri moun, li gen machin, li peye kòb pou l pran machin pou l ale, pou l al enskri moun nan pou l pa an reta, lè l retounen li tounen a pye. Sa k fè sa l pa gen kòb pou l peye machin. Ou wè kou n a la li milyonè, 2 men anlè, yo pral mennen l al pran yon milyon dola sou stage, sa l fè la la li pral kite l pou 3 jenerasyon, Gade tout avantaj li jwenn. Li milyonè, li fè atomi, li swiv sa yo di l pou l fè yo. Kounya la yo pral pran milyon dola sou li, li gen 3, li kite sa l fè a pou 3 jenerasyon, lè l mouri li pral, Ariane Grande nan konnen li gantre tout bagay deja. Pase bagay pou pitit li, pitit pitit li, tout bagay pou l fè sa l gen l fè. Gade dam sa, tout nèg sa yo, tout moun wè kanpe an la, mesye k ak chapo a, se li menm ki si yo k ap ba moun sa yo prim, k ap ba yo kòb, k ap aplodi yo. Gen dam sa li menm ki ki yon Star Master tou, ki yon Imperial Master tou, tout moun sa wè, se kè kontan sou stage, milyon dola kanpe bò kote yo, Epi yo pa konn sa pou yo fè. Men m pa konn sa m pral fè a milyon dola pa m nan. M ka bay pa m nan. Pase li li m pa m pa kenbe e kenbe l nan. M ka bay milyon pa m. E twa fwa li pral twò pòv. M ka bay pa m nan. Pase li pa li pa nesesè pou m ap kenbe pou m milyon dola mete sou pil sa m pral gen deja yo. Epi lè w vin nan klas n ap pale w kòman ba yo pral travay. Gen yon dam la li menm w ap gade pa anba ki se senkyèm dam nan kote ou wè ki anba premye sa m te montre w la. Dam sa a li menm milyon dola pral wè sa l fè. Li fè kado l. Pase se yon moun ki te sibvi a sa yo rele w domestic violence. Li di w you know what? Moun gason kap bat fi nan kay mesye fèt atansyon pou nan li gen anpil moun ki viktim nan bagay sa yo li bay milyon dola valè pou sa aprè a gen lòt nou wè dam sa avèk maril yo pwè mesye sa li menm li pranl tou sa vle di humm men ki konpayi m vin do gen sa yo rele lidèz klèb gade gen oto sèz masè sa yo wè kèm wè yo ki ekri la oto sèz masè lidèz klèb lò fin nan atomo fin siyen aswè a m pral pale w efektiman kòman ou menm pral fè pou pran yo. Antouka, men kisa k pase. Sonje m te di w sa, lè w vin nan Atomi w ap vin nan Atomi pou ou. W ap siyen aswè a. Tout moun ki la yo ki fèk vin pou la premye fwa, rele moun ki te envite w vin nan zoom meeting nan vin tande Ebel la, di l siyen aswè a. Antouka, m siyen sou kont Ebel, Ebel di m siyen m siyen. Moun nan ap siyen w aswè a, otomatikman moun nan fin siyen w. Men kisa k pral pase. Ou pa bezwen enkyete w ditou ditou. Moun nan pral mete w nan klas. Ap gen klas nou fè. Nou gen meeting ke nou fè. Nou gen meeting nou fè mèkredi avèk samdi. Nou gen klas nou fè lè jedi. Nou gen yon pakèt lide serye la ki la ki pral kenbe men w. E pa pou di yo pral di w pral fè atomi. Ok, ou enskri nan atomi. Non. Yo pral kenbe men w pou yo montre w kòman pou fè l pou w pran nivo sa w wè moun yo sot pran la. Antouka, mwen di w sa. Ou pral fè atomi pou ou, men ou pa pral fè atomi pou kont ou. Ap gen anpil moun ki pral disponib pou yo ede w. wap banm nouvel kisa pral pase imajine w m di w gen moun ki nan atome map pale w la yo pran nivo tout nivo t 7 nivo gen moun ki pran 3 nivo nan yon ane gen moun ki pran 2 nivo nan yon ane imajine w ou menm ou vini w di wap fè lezi menm jan avèm ki pre ki pran 15 ap bay eneji pou kote pandan 15 an ou di konsa ke wap pran yon grenn nivo pa ane pandan 12 mwa wap pran yon grenn nivo li pran 10 an pou enperyal Pa gen oken pwoblèm. Pi gwo erè yon moun fè se lè w pa janm eseye. Pa koute moun k ap vin di w konsa ke ou pa ka fè l oubyen a m pa gen kontak m pa pale. Lè w gade nan kontak ou nan Facebook ou chaje followers. Yon pakèt moun ap kouri dèyè w nan Facebook. Pale yo de Atomy. W a wè sou kè l pa p chanje lavi w. Ou chaje lòt zanmi nan lòt k ap envite w nan lòt bagay. Envite yo vin nan Atomy. epi wap wè kòman bagay yo ap chanje pou ou. Antouka, mwen di nou sa, Atomy an li serye, son bagay serye map pale w aswè a la, moun ki te envite w la, fè moun nan siyen w, di moun nan wè, men enfòmasyon m, oubyen map voye l ba ou demen maten, siyen m, ede l di pou siyen m, siyen m epi kounye a la pou n al fè sa nou vle. Mezanmi, se sa m te pote pou nou, randevou osomè, lidè ewo nou gen mayèt la.